Nou, o nivo d'Haïti en Action, nou toujou di ke kesyon recherche lan, jan pou yo rezoud li, se la production nationale. Se pou ke peyi a pwodui, pou ke nou ka rive justement pa mete dola nou yo nan. ale achte manje ki fè ke gon presyon sou li la. Dayè nou wè, an 1900, avan 1986, te gon sèten pwodiksyon nan peyi a ki te fè ke dola a te rete stab pou dola pou 5 goud. Apre, lè ke antrepriz yo kòmanse ale, ebyen nou wè kòman kòb la li menm vin gen defisi, vin genyen jisteman presyon, nou wè kòman kòb la ap moute jiska se rive la. Donk, kesyon se pwodiksyon nasyonal. E nan nivo Haïti en action, nou toujou di l, meyè egzanp lan, nou pa senpleman pale, genyen diseman, ebyen, gwo fèm k ap pwodui nan peyi a, e ke malgre lè kondisyon nou kontinye pwodui, paske si jodi a te gen omwen yon santèn de fèm k ap pwodui anndan. peyi a, nou pa tap rive nan sitiyasyon kote ke ebyen menm menm bann nan se lòt bò pou achte l. Donk rezolisyon pwoblèm sa a dapre mete l de fason stab jan li ye Sendoming lan ou wè dlo a pa varye se paske yo pwodui. E pwodiksyon nasyonal la li gen ladan l pwodiksyon agrikòl, pwodiksyon de sèvis, pwodiksyon de byen donk tout pwodiksyon sa yo ki ta dwe fèt. Mentnan, genyen pa rapò a absans de pwodiksyon sa a, nou wè tou lè pa gen pwodiksyon se yon pwoblèm, men lè pa gen pwodiksyon gen anpil spekilasyon k ap fèt. E spekilasyon yo fèt paske jisteman Bank Santral gen anpil lajè yo li tolere. E lè Bank Santral soti pou l vini avèk dè palyatif de mete kòb sou mache a, nou panse ke l te fè l deja. Dayè jodi a m ap di nou, si w al labank w al chèche kòb, w ap wè li 134. Kòb Bank Santral voye a, swa 8 milyon l voye nan bank yo, li gentan fini. Lepi souvan se aksyonè nan bank yo pran. Mwen gen antrepriz nan ki nan pwodiksyon nasyonal ke bank santral mande bay priyorite, yo retire antrepriz la, yo pa ba li. Aksyonè yo pran kòb sa a. E se sa fè ke aparamman yo di y ap eseye desann kòb la men y ap akapare dola yo epi apre y ap remoute'l. Donk nou menm solisyon pou n pote a se sa, menm jan nou sot pale de sekurite a, nou pral di jisteman pa ekonomis men kòm responsab avèk ekspè ke n genyen e moun ki nan pati a pou pote konseye, nou menm nou di Bank santral pa dwe ap pase akote. Bank santral dwe atake pwoblèm lan paske jan y ap fèt la mete 8 milyon, 8 milyon 200 konbyen mil dola, kòb sa a gentan pase e antrepriz ki nan pwodiksyon yo Imajine w, ou se pi gwo antrepriz nan pwodiksyon agrikòl e bank lan di w li pa gen kòb. Alò pou kiyès bank santral mete kòb sa a? Alò bank santral egzije pou tout antrepriz, ki ladann fò w nan alimantè a, fò ou bay egzakteman avèk antrepriz w ape fè echanj laba a, pou w bay tout papye, ou bay tout papye oubyen ou pa bay papye. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke kòb la rete nan aksyonè yo. E se konsa kòb la ye. Depi dola rantre, se konsa l repati. E fò nou konnen jan l repati pou Bank Santral pran vrè desizyon an. M ap esplike nou. Daprè memorandòm, dènye memorandòm, 100, je kwa, 115, 114, Pwen 2, ki te soti. Yo te di papa Bing ok yo an dola. Si pa egzanp ou voye 100 dola, yo voye 100 dola pou ou. Ou al chèche l, yo pap ba w dola. Yo ba w li an goud. A ki to? A to bank santral la, to ki pi piti an. Lè yo ba ou langout, yo chanje l. Yo ba w goud la, yo menm yo kenbe 100 dola. 100 dola yo repati l an 3 kategori. Gen 30 pousan nan 100 dola a k ale nan men ajan de chanj lan. Gen 40 pousan k ale nan men enstitisyon finansyè la, bank lan. e gen 30 pousan k ale onivo de Bank Santral. Konsa yo repati dola, dola ke yo chanje avèk to ki pi ba. Men ou konnen ajan de chanj la ki pran 30 pousan an avèk bank lan ki gen 40 pousan, 70 pousan nan dola sa a, Bank Santral pa mande pou chanje revann li a menm to pa l la non. Nèg yo al vann li e yo konn gen 25 a 30 goud sou li. Sa vle di ke si menm moun sa ki te chanje, yo te chanje 100 dola pou li, li vle rechanje, ebyen ajan de chanj sa a, ajan, ajan sa a, la pou chanje l pou li a yon to ki prè de 25 goud an plis pa dola. Alò ke, nan sikilè la, kòb sa a te dwe rete nan sistèm fòmèl la, e sistèm fòmèl la te dwe aji selon to de chanj BRH la. Donk, gen plis kòb, 70 pousan de kòb sa a ale nan sistèm enfòmèl la. E Bank santral fè ennan yo pa janm di anyen. Bank yo pran kòb yo gen labank lan, yo pa chanje l pou moun, yo voye nan sistèm enfòmèl la. Ajan de chanj lan, li pran tout pran, li sivoye nan sistèm enfòmèl la. Donk, 70 pousan de kòb ki rantre nan peyi a, ki an transfè, ale prèske nan sistèm enfòmèl la. E. Lòt bò, sa se nan sa ki fè transfè yo. Nan kòb kounye a ki vini pa depo yo ke yo depoze ok sou ou pou labank, menm si ou gen 200 dola, lè w ale yo yo pa ba w yon sèl goud. Sa vle di ke yo ka kenbe nan kòb la pou yo gentan chanje ankò nan sistèm enfòmèl la. Sa se pifò bank yo pa janm fè konsa. Jodi a, desizyon pou yo pran, e premyè desizyon fòk mwen sakal la di, apati de sikilè sa moun sa yo ki al chanje kòb deyò a, ki sanksyon ki pran kont tout se moun. Nou vle konnen avan sikilè la soti, sanksyon ke y ap pran, paske se yon sèl sanksyon nou te tande yo te pran kont Unibank, e n ap menm mande si yo te peye, si Unibank te peye kòb sa. Donk jodi a, n ap viv nan yon eta repibliken, nou pa ka boule bank, nou pa ka kraze bank, non. Sepandan, sanksyon yo, fò nou mande Bank Santral ki se regilatè a, pou l pibliye yo avan ke l fè sikile a soti. E pou l pibliye tou kont ong yo, paske ong yo, lè kòb la rantre, yo pran l y al nan sistèm enfòmèl la tou, alò ke yo te dwe chanje l labank. Donk se poutèt sa gouvènè Labann la di ke enfòmèl la li vin pi plis ke fòmèl la. Se li menm ki kite 70 pousan a li. Paske lè w gen kòb la labank, ou resevwa kòb la. Si ou fè tranzaksyon avèk yon moun, Bank Santral ka swiv wi pou wè èske moun sa a se achte l al achte dè pwodui oubyen enpòte oubyen si se yon moun li bay li pou chanje sou mache a pou l ka fè kòb. Bank Santral pa fè l. Enstriksyon yo pa fèt. Donk jodi a, mwen pa kwè ke Bank Santral ap pare pou ke l ap fè dema, kote y ap fè demagoji, y ap bay enfòmasyon avèk dè mo, di ke kòb pral desann, fè woy woy, epi panse. Non, e pa konsa bagay la aji. Jodi a, kòm lidè, fò n atake pwoblèm lan e fò n bay solisyon an. Bank Santral dwe pibliye restriksyon an, 1. Dezyèmman, si Bank Santral pa ka kontwole sa, ke l bay moun yo kòb yo an dola. E menm 1 dola 50 lan, lòt jou m te pibliye yon rapò kote m te di kòb sa a, li gaspiye, m te gen 27 lekòl pou fè, se 3 lekòl ki fèt, si yo pa ka, si olye de kòb sa gaspiye, pito yo tounen bay moun yo. Lè gen gouvènman serye, lè sa a, y a gade egzakteman ki sa pou yo fè. Paske la a, se gagòt ki gen. Nan pi wo ke kòb la sikile, ke se moun ki resevwa kòb la ki ka pwofite jisteman de 100 dola, de valè 100 dola ke resevwa, olye ke li viktim, yo voye kòb la pou li, dayè se yon viktim paske li pap travay nan peyi a, yo voye kòb la pou li e pou jwenn de moun ki yo menm pran kòb sa a yon sistèm enfòmèl k ap fè kòb sou li e k ap fè ankò ke to a monte e sa l gen nan men l lan li pa gen okenn valè paske pandan y ap fè to de chenj lan monte li aji egalman sou kesyon lavichè e sou kesyon sa a to de chanj lan lè bank santral fin pran desizyon sa l pibliye sanksyon yo e aji pou evite spekilasyon Paske nan to de chanj la, nou pap janm rive genyen yon to de chanj stab si nou pa gen pwodiksyon nasyonal. Men pou le moman, kòz spekilasyon an. Lè bank santral a rive retire kesyon sa a, oubyen di mwen diminye l, lè l fin pran sanksyon, lè l mande pou kòb fòmèl la rete nan sistèm la pou ke li chanje a goud la, lè sa a, gon lòt bagay ki pou fèt ankò. Paske menm si kòb la desann lavi chè a wap wè pou pwodwi yo vin sa yo vle. Nèg yo pral di w yo te achte pwodwi a chè fò yo fin vann li non. Ministè komès ka entèvni pou ofiramezi ke kòb la desann pou pri yo bese menm si yo ka gade ka pa ka lè moun ki te achte l pi chè yo pral fè kredi lenpo. Paske jodi a, bese to de chanj lan se yonn, men se pèmèt ke popilasyon an arive jisteman genyen pwodui a a bon mache. E pou l genyen l, fò ke dè ke gen yon pwen ban DRH vin pran mezi yo, fò imedyatman ministè komès rantre pou ke chak jou kòb la desann, li tou desann pwodui a, menm si l nan depo, e. ya baw kredi lenpo paske yo paka kraze fèniche, ya bayo de kredi lenpo si yo konstate ke yo tache yo pa yon fèniche. Donk se tou sa ki pou fèt pou ke nou arive yon solisyon. E solisyon an li nan gade pwoblèm lan, ale nan fon pwoblèm lan, pa gen lang de bwa menm jan la bank santral fè, pa vle di bagay yo jan yo ye. Pou ke nou adrese pwoblèm yo, nou rezoud yo. E an fen kont, lè nou adrese pwoblèm ensekirite a, nou ta rezoud li. Lè ke yo adrese pwoblèm to de chanj lan, yo retire kòb la nan sektè enfòmèl, yo mete l, nou diminye spekilasyon an. Lè sa a, omwen, nou mande Leta aji pou ke pri yo diminye, menm lè ke to de chanj lan e y ap konpanse antrepris yo. Vwala an gwo sa nou menm Yo te vle di kòm pozisyon nou nan Ayiti an Aksyon sou kesyon sijè sa yo k ap fè anpil pale, gen anpil demagoji k ap fèt. Men kesyon sa yo pa p janmen rive nan demagoji. Nou chonje kòb sa a te desann a 60 deja. Lè l desann a 60, enben tout nèg. Tout moun ki pat ka tann yo, yo chanje ti dola yo sou pèp la. Nèg ki te gen anpil dola, yo ranmase dola pou yo reboute nan ti fos ekipman yo. Se pa yon kesyon demagoji, se pa yon kesyon de palyatif, se yon kesyon pou ke nou konprann pwoblèm lan, nou pran dè mezi apwopriye e sitou nou rive nan yon peyi stab kote ke pwodiksyon nasyonal la se yon priyorite. E mwen panse ke jodi a nou di ankò a leta. Vwasi lè mezi ke fo pran e nap tann ke brh pibliye sanksyon kontre tout bank sa yo ki pandan ane a tap fè dezòd e pou ke kòb sa a li menm li rantre nan kès leta. Mèsi.